Bonswa Ayiti, bonswa le mond, jodi a se yon gwo jou, se vandredi, e se jou ke nou gen randevou pou nou vin pale de pwojè ki te nou anpil akè, pwojè MLC Engineering la, aswè a map ap fè m vrèman on gwo plezi pou m ka al pataje avèk nou dè enfòmasyon trè itil sou pwojè sa a, dè enfòmasyon k ap pèmèt ke nou kapab an mezi pou nou pran de desizyon kalkile pa rapò a pwosesis sa a ki se yon pwojè ase enteresan. ki pral ede l nan kreyasyon yon pwototip de Surveillance Continue de la Glycémie, ki se yon pwodui a karaktè sanitè e imanitè ki pral revolisyone mache sa sitou pou lè pasyan dyabetik e paske jisteman Mache a pa manke avèk sistèm sa a. Se pa yon sistèm ki nouvo, men se yon sistèm ki trè revolisyonè, ki pral fasilite lavi moun ki dyabetik yo, ki pral an menm tan tou fasilite lavi nou chak ki pral dè envestisè pou nou kapab tire epeng nou di je nan yon envestisman si inovant ke sa. Nap ekskize nou aswè a ka gen de ti bri nan prezantasyon an paske la nou pa vrèman nan stidyo ki fème e nap ekskize nou pou bri eksteryè yo men nou sèten ke nou pral pase yon bon ti tan ansanm kote ke nou pral gen de pataj denfòmasyon trè itil sou pwojè sa a kap mennen nou a pran de desizyon yon epi de 2 ap mennen nou a yon meyè konpreyansyon de kisa ki sistèm CGM lan e ki lòt antrepriz ki genyen deja sou mache a ki gen lisans oubyen k ap fonksyone avèk sistèm sa a, ki avantaj ke l ap pote pou moun ki dyabetik yo e ki avantaj ou menm ki envesti nan teknoloji a w ap jwenn a lavni. Donk jan m te di a, objektif pwojè sa a, pwojè MLC Engineering lan, se rive kreye kontwole nivo suk ki nan san nou de manyè kontini e enstantane san ke nou pa rive fè de ponksyon de dwa, sa ke jeneralman moun ki dyabetik fè avèk glukomèt klasik yo. E konpayi sa a li pral devlope pwototip sa a baze sou yon konsta ki fèt sou chif ki disponib ke Òganizasyon Mondyal de la Sante mete deyò, sitou sa ki gen a wè avèk kriz dyabèt la, yo estime ke yon chak yon adilt sou 10 li soufri de dyabèt sikre e yo estime gen yon chif ki o vwazinaj de 537 milyon de pèsòn dan lemonn ki soufri de patoloji sa a. E yo wè ke gen 12,2 pousan ka de desè ka adilt ki asosye a dyabèt sikre, e yon ka sou de dyabèt sikre ka adilt li pa rive dyagnostike, ou di mwens li non ankò dyagnostike, ki se yon chif ki ase enteresan, swa 240 milyon de pèsòn nan mond lan ki se de pòtè de dyabèt men ki pa rive sibi yon dyagnostik klinik ou laboratwò ki kab pèmèt yo detekte ke yo dyabetik. Gen 1 pwen 2 milyon e dadolesan nan mond lan ki soufri de dyabèt sikre de tip 1, sa yo rele dyabèt ensilinodepandan, se de moun malerezman ki oblije ap pran ensilin de manyè sentetik e pou yo kapab viv paske kò yo pa pwodui ase ensilin pou bon fonksyonman yo. E 6.7 milyon de pasyan aje de 20 a 79 an mouri de koz lye o dyabèt, ki reprezantre 1 tyè dantre o mwen de 60 an. Donk sa vle di sitou kay pasyan ki plizoumwen aje, ki nan an ta di dezyèm, twazyèm aj, maladi dyabèt la li trè repandi e li kreye anpil, vrèman anpil. anpil dega nan mond lan e sitou kay popilasyon sa yo. Yo estime ke yon adilt sou 9 gen yon entolerans altere o glukoz, swa 541 milyon de pèsòn, donk youn sou 18 genyen yon glukoz a jun altere. Sa vle di ke nan maten lè moun yo rive leve yo kontwole suk yo, alterasyon an vle di ke to de. Sik yo pa regile nan san yo, li pa a chif egzat, li pa respekte liye nan range nòmal ke li ta dwe ye a. Donk, che dè pèsòn ki an faz de gwosès, yo estime ke yon gwosès sou 6 li akonpaye de yon ipèglisemi, swa 21 milyon de fanm, donk 80 pousan, ladan yo gen on dyabèt jestasyonèl e se ki a e malerezman kay medam yo tou swit aprè ap faz akouchman dyabèt sa konn disparèt men tout fwa se de moun ki gen de predispozisyon pou yo vin devlope on maladi dyabèt pi devan poum di nou ke maladi dyabèt la son maladi ki trè repandi ki fè anpil dega nan mond lan, anpil moun ap soufri de li, paske son maladi ki defwa di a leredite, e sa vle di ke ou gon yon istwa familyal de moun ki te sibi de dyabèt lè sa ou menm ou gon predispozisyon pou vin devlope l, e. Li di tou a de moun ki ekspoze a de sitiyasyon de strès egi, bon nou konprann ke jan mond lan ap ye a, jan peyi nou ye, jan anviwònman nou ye, li kab aji sou nou, anviwònman imedya yo tou kab aji sou sa, e vle di strès oksidatif yo, e fason ou manje tou kab aji sou sa, men de konplikasyon pre-existant de maladi kardyovaskilè, yon moun ki, ki, ki, yon moun sa yo pasib tou pou yo vin devlope yon dyabèt si yo pa vrèman gen yon bon kontwòl de, de, de sante yo, asavwa, yon, yon bòn alimantasyon, de egzèsis fizik, byen dòmi, evite sitiyasyon strès, se de moun ki pasib pou vin devlope maladi sa a ki se dyabèt la. Donk, glikomèt klasik yo jan nou wè l sou ekran an, se yon sistèm ke tout moun ki dyabetik toujou itilize pou yo kapab kontwole sik yo, mezi yo peryodik yo. Dèfwa, jan n di a, E anviwon konn gen de jiska 15 ponksyon de dwa pa jou pou ap pike dwèt ou. E s ki vrèman pa enteresan, e kontwòl la li efektye a inisyativ itilizatè a. Donk gon absans de siveyans a distans. Alòs ke sistèm CGM yo, ki se yon sistèm de jan n te di a kontini de glucose, ki son sistèm ki antan ke ranplasan glikomèt klasik yo, ki kòmanse ap gaye an popilarite pami dyabetik yo depi y a 5 an, se on sistèm k ap pèmèt a lèd de on enstalasyon klinik pou on peryòd ki ale de 10 a 14 jou, on siveyans 24 è sou 24, e yon siveyans adistans de endikatè. Donk, si yon ki ap itilize sistèm CGM la, e gen yon telefòn k ap vreman bay pwoblèm. M ap mande nou nou te kab fèmen mikwo nou silteplè. E... Eske nou ka fèmen mikro yo? Léon, eske nou ka fèmen mikro la? Léon, s'il te plè. Mèsi, mèsi bokou. Donk, Sistèm CGM yo, antanke ranplasan sistèm glikomèt klasik yo, jan m te di deja, yo kòmanse ap gaye an popilarite y a de sela 5 an e yo se yon revolisyon vrèman enteresan kay pasyan dyabetik yo paske l ap pèmèt yo rive kontwole nivo suk nan san yo de manyè enstantane san ke yo pa oblije ap fè dè ponksyon de dwa a longè de joune sa ki dèfwa ki se on vrèman on lo pou moun ki dyabetik yo. Jeneralman, e nivo suk la gon kantite ke l pa dwe pi ba ke li, gon kantite ke l pa dwe pi wo ke li. Daprè mezi ki ki afiche yo, se ant 80 e 140. e pi ba ke 80 lè sa moun lan nan ipoglisemi, pi wo ke 140 moun lan nan ipèglisemi. Donk li enpòtan pou rete nan yon range ant 80 e 140, pou bò kote pa nou yo toujou di se ant 80 e 120, e lè sa a si w depase plaj de glucose sib la ou oblije E rapidman konsilte on medsen, wè medsen w pou medsen w kapab ba w de medikasyon apwopriye ki pou pèmèt ke w ka rive regile to suk la nan san w. Paske yon suk ki mal kontwole, kote ke li desann pi ba ke nivo minimòm ke suk la ka rive on moun ki an ipoglisemi, se de moun ki dèfwa kab tonbe an koma. tou kòm on moun ki pi wo ke 40 ki an ipèglisemi, gwo vrèman on bann lòt patoloji ke l ka vin devlope ki se de konplikasyon lye o dyabèt. Donk, dou lenpòtans pou n rive kontwole nivo suk nan san nou de manyè enstantane e se sa ki fè bote e sistèm CGM la e mwen ka di nou ke gen de konpayi ki se lidè sou mache sa a k ap depi pli de 5 an k ap opere nan domèn sa a, k ap bay bon sèvis kay pasyan dyabetik yo. M vle pale de Freestyle Lib de konpayi Abbott. Se yon konpayi, se lidè nan endistri sistèm CGM anliy lan, kote ke avèk 80 dola pou. Pou 14 jou, w ap ka itilize kaptè yo a, aparèy yo a, e lè sa a, w ap gen yon kontwòl a distans e de manyè enstantane de nivo sik ou nan san w. E konpayi Dexcom, li kou sa a se 80 dola pou 10 jou, ankò pli chè ke konpayi Freestyle Libre la. E se pa Sèl antrepriz sa yo ki devlope sistèm CGM lan. Diferan peyi gen pwòp antrepriz lokal yo, sepandan, nou konsantre nou sou lidè mache a lò de analiz done yo. Donk, pou m di nou ke MLCA se pa premye konpayi ki pral lanse sistèm sa a sou mache a tou, dayè nou wè li egziste deja, men, Nou prale demokratize mache sa a kote ke nou pral ofri sistèm sa a a on pri kote ke anpil moun ap gen aksè a li. M pa ka di tout moun paske de tout fason l ap gen on kou men pa rapò a kou Dexcom avèk pri Freestyle, MLC pral ofri Pwodui sa a on kou kote ke plis moun ka gen aksè avè l. Done ki ouvèt sou chif dafè 2 antrepriz sa yo ke n sot pale a pou egzèsis 2021 an, li elve a pli de 2 milya de dola pou konpayi de Dexcom an tèm de chif dafè e de total de vant aparèy e de konsomab sistèm CGM pa yo a, E lakay konpayi Freestyle Libre se pli de 3 milya 300 milyon de dola. E yo estime ke kwasans previ pou konsomasyon sistèm CGM yo l ap elve jiska 30 pousan pa ane nan itilizasyon sistèm CGM yo kantite moun ki dyabèt lan mond lan, nou te wè ke nou ale jiska 537 milyon, se pli dan demi milya de moun lan mond lan ki dyabetik. Donk, gon bas konkirans dan antrepriz ki mennen monopòl yo, ki vin fè ke gon kou trè elve de pwodui a, ki vin fè ke pa gon aksè a itilizasyon sistèm CGM yo pou tout moun lan mond lan. Ki sa sa vin fè? Tach prensipal sant sa a se devlopman teknoloji, konsepsyon, sètifikasyon e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen de konsomasyon nan domèn teknoloji medikal la ou sa nou rele MedTech. E sant sa a ap reyini de moun de diferan domèn daktivite avèk spesyalizasyon. N ap konsantre nou sou kreyasyon pwodui de wot teknoloji ki baze sou de teknoloji ouvè. Sant Denjeniri a se yon platfòm, ladan ap gen de dizèn e de santèn de direksyon diferant k ap mete yo an èv e chakun de direksyon sa yo ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap pandan ke y ap elaji pwogresivman gam pwodui yo. pwoblèm glisemi, li vle di pwoblèm dyabèt, pwoblèm glikoz. E sistèm sa, l ap tanporè e dire de vi l se 14 jou sèlman. Answit gon nouvo sistèm ki pral enstale e enstalasyon sa, l ap fèt sou bra moun lan selon enstriksyon e e ki nòmalman ap jwenn a aparèy la. Pandan fonksyònman an, aparèy sa ap an mezi chak minit pou li bay nivo suk ki nan san moun nan e l ap konstwi on kalandriye de mezi. An ka on ogmantasyon ou de on diminisyon de to de suk la, de glukoz la, sistèm CGM lan l ap dispoze de on fonksyon d'alerte e ki ap voye yon mesaj sou smartphone itilizatè a e moun sa l ap gen posiblite pou l reyaji rapidman a siyal sa pou evite yon evantyèl konplikasyon e kontwòl glukoz la ap pèmèt nou ogmante konsiderableman dire de vi itilizatè e sistèm yo, e karakteristik sa yo trè enpòtan. Lè de entèlijans atifisyèl, n ap gen yon kaptè k ap sou alenteryè de sistèm sa a. ap sèvi yon sistèm d'alèt la monte. Lè l desann otomatikman la vize ke l desann rapidman, rapidman pran lè mezi. Si li pi ba pou pran de medikasyon pou, e si li pi wo tou pou pran de mezi. yo de medikasyon adekwat pou l ka a. An gwo se sa la yo ba w yon ide de kòman ye sou kò itilizatè a e kòman a lèd de smartphone ou avèk kaptè yo endikasyon yo, done yo y ap vini de manyè enstantane sou telefòn ou ki ka pèmèt ou yon ko-pwopriyetè de antrepriz la pandan ke w ap achte de par denvestisman e konpayi a ofri 50 pousan de par vandu yo o envestisè yo e 50 lòt pousan rete pou li. Objektif la se 20 milya de par, emisyon total de par se 20. 1 milya. Donk 10 milya de part se total òf de vant lan ki ap reprezante 40 milyon de dola an tèm de montan de vant. Donk nou menm envestisè, moun fiti envestisè nan pwojè a ki pral envesti a nivo ke nou an mezi pou nou envesti depandaman de mwayen nou, depandaman de ki nivo risk ke nou prè pou nou pran avèk konpayi a. Donk. Minimòm envestisman an se se mil dola ke w ka peye yon sèl kou, oudimwens ou ka peye l sou di mwa, oudimwens ou ka peye l sou ven mwa, se vrèman trè demokratik fason ke konpayi a ba ou ke w ka peye l. E labòn nouvèl se ke nou an faz pou n al chanje etap. Se yon pwojè sou 17 etap, nou pral wè sa toutalè. e nou nan dezyèm etap, prèske nan fen dezyèm etap la, paske nan 3 jou, n ap chanje etap, ki di chanje etap, di ke pri pa yo ap vin pli chè, ki di chanje etap, di ke gon etap nan avansman pwojè a ki franchi, e chak lè gon etap anplis ki franchi, se si ke pa yo ap vin pli chè, se si yon moun te pran yon. envestisman avan nan pwojè a, li vrèman gen plis avantaj pa rapò a moun. moun ki vini kounya. Twa stad de. Stad yo, yo detèmine avans fondasyon nan finansman l. Etap. Se ki a son tou ap modifye valè pa w yo. Stad de 1 na 7. Se ladan l nou ye kounya. Nou nan etap 2, nou pral pase nan etap 3 apati de. Apre demen, nan 3 jou, alò, nan 3 jou n ap pase a etap 3. Donk, mwen, mwen vle di nou ke nan etap ke nou ye a, se yon etap ideyal pou envesti, paske envesti a etap 2, ou ap envesti avèk e dè, dè pousantaj vrèman ekstraòdinè parapò a sa ki pral rejwenn ou nan etap 3 Pou m di w, yon moun ki te envesti nan etap 1, ou te gen plis avantaj ke yon moun ki envesti nan etap 2. Yon moun ki envesti nan etap 2 ap gen plis avantaj ke yon moun ki envesti nan etap 3. Se yon kesyon de nivo de risk. Sa se, li klè e li vreman trè demokratik. An 2024, finansman nèt, san frè de kolèk de fon, se 2 milyon de dola ke konpayi a ap chèche pou finansman etap sa a e li prevwa distribiye 15 pousan de pò sosyete a. E valè prensipal stad sa a se kreyasyon pwòp pwototip konpayi a, sètifikasyon, devlopman teknoloji a. Sous de finansman yo se de peti e mwayèn envestisman prive, de patikilye di mond antye, de business angel, de fon de kapital risk e de akseleratè spesyalize dans le stade précis. Donk, nou nan yon faz kote ke envestisman nou yo trè enteresan, yo trè atandi tou, fò m di nou sa, yo trè atandi e yo trè enteresan, e si w envesti nan etap sa, ou pran de zavantaj enòm si w se yon moun ki pral envesti nan etap 3, etap 4. e etap k ap pi wo yo. Dou lenpòtans jodi a pou kab angaje yon pakèt envestisman, minimòm mil dola ke w ka peye a rezon de 50 dola chak mwa sou 20 mwa. Ok, lè sa a ou bay tèt ou e kòmsi ou enskri tèt ou nan yon pwogram pwogresivman k ap mennen w vè yon libète finansyè dan lè 3 a 4 an avenir. Ann di dan lè 5 a 10 an pou m ka pli byen sitiye m, men dan lè 3 a 4 an aveni w ap kòmanse dè gen dè retonbe pozitif de envestisman yo. Etap sid la son etap de finansman ki konpri antre 8 a douzyèm etap, se vè 2025. Finansman nèt rekri a se 5 milyon de dola. Ki kote e ke kòb sa ap sòti? Toutalè nou ap rive de sa, men nan peryòd sa a konpayi a prevwa distribiye 18 pousan de pò sosyete a. E valè prensipal nan stad sa a, n ap rive kreye yon chèn de pwodiksyon minimal e sètifikasyon nan yon sèl peyi e n ap kòmanse mete an vant premye lo yo disi 2025, nou sòm an 2000 fen 2022, 2022, 2023, 2024, 2025, premye lo yo ap kòmanse an vant. Donk, d'où l'importance jodi a pou pozisyone w nan pwojè sa a paske se yon pwojè k ap pral ba w posiblite demen premyèman pou w patisipe nan koz nòb pou al rann lavi moun dyabetik yo plis fasil, ogmante lavi moun yo e rann lavi yo pi fasil e de de, se yon posiblite ke w pral genyen pou w al fè yon plis vali parapò a envestisman ke w fè jodi a. Sous de finansman yo se de gran envestisè, de fon de kapital risk, ensi ke de peti envestisè prive e patikilye dan le mond antye. Stad de miz a lechèl la, sa yo rele Round 1 an, se etap de finansman 13 a 17, se disi 2025 a 2027, e pou yo atenn 100 mil itilizatè e 2.5 milyon dinite de vant e kontinye a kwat, kontinye a grandi. Sa se objektif 2025-2027. Finansman nèt rekè a se 20 milyon de dola e ki sa konpayi a predistribye 15 pousan de pò sosyete a nan peryòd sa. Sous de finansman yo se de gran envestisè, de fon de kapital ris, de peti envestisè prive e de patikilye dan le mond antye. Se sa k fè mwen menm avè w la kote ke nou an Ayiti a, ou la kote nou ye, kote nou ye n ap swiv prezantasyon an, nou gen posibilite pou nou finanse antrepriz sa a ki se yon antrepriz ris. Prensipal valè nan stad sa a, m vle pale de 2025-2027, se elajisman de jeografi de vant e kreyasyon de chèn daprovizyonman vè dot peyi, mizalechèl e kwasans diri a se apati de 2025 e san delè limit. Donk, sa ke pil a plis moun ap tann se faz IPO a, se faz de kwasans e ekspansyon an, se kreyasyon on rezo de sikisal ki pral vize on ekspansyon entènasyonal, se vè 2030, se sous de finansman an se mache bousye pwofesyonèl la, e finansman nèt reki a se apati de 500 milyon de dola, e lè sa a vrèman nou si ke n ap gen tan gen on kapitalizasyon ekstraòdinè ki pral ban nou de plis vali sou envestisman ke nou te fè jodi a. Pou le moman, E w ap achte part yo a 1 milyèm de dola. E objektif antrepriz la se kapitalize pou chak part yo vo 1 dola. Lè antrepriz sa a kapitalize a 20 milyar de dola, kote ke chak grenn part ke li genyen li vo 1 dola, ou menm ki te envesti jodi a 1 montan iks darjan, enben w ap rann ou kont ke, antrepriz la li baze sou kwasans e konsomasyon e reyalizasyon antrepriz ki yo prevwa. E pwodwi ke nou pral, sosyete ap reyalize de benefis enpòtan sou vant e pwodwi sa yo. Sosyete MLC ap vèse jiska 50 pousan de revni li sou fòm de dividand ki pral jwenn nou menm ki se envestisè yo. Donk 30 pousan avèk yon chif dafè de, avèk yon chif de 100 mil kliyan. Donk dividand yo kab atenn jiska 30 pousan de montan. montan pa ou achte yo, e montan dividand yo ap ogmante pwopòsyonèlman ak kwasans nonb de kliyan an. Pa bliye, gen 537 milyon de konsomatè potansyèl nan tout planèt la e nou pral ogmante vant yo dane an ane paske nou pral trè konkiransyèl an tèm de pri e lè sa a mwen sur ke nou pral pèse de mache ekstraòdinè kap pèmèt nou trè byen pozisyone nou pou yon avni si avèk pwojè sa a, avèk pwototip CGM My Life Control la. Òf o envestisè Gen ou kab chwazi montan denvestisman ou. Gen de envestisè debitan ou de envestisè mwayen kote òf la se ant 1000 e 50 mil dola, la sou back office ou a wap. monte e wap jwenn ke sa yo deja egziste òf sa, spesifisite a se ke òf son òf ki ouvèt sou lis de pri ki pibliye nan bak ofis la, m te di sa deja, e antre mil e senkant mil lou la. E avantaj ki genyen avèk pwojè sa a se ke li ba w posiblite pou peye envestisman w yo de manyè echelone sou yon dire X an fonksyon de montan de envestisman ke w genyen. Mwen toujou renmen pran envestisman minimòm 2000 dola. Si w ka peye l d'un seul coup tant mieux e dayè w ap gen de bonus de part extraordinaire si w peye l d'un seul coup. Men si w pa ka peye l d'un seul coup, ou ka peye l sou 10 mwa a rezon de 100 dola. ba w pou w ka peye envestisman w. Men il y a aussi des investisseurs lan se ant 100 mil e 200 e 2 mil ant 100 mil e 2 milyon de dole avèk de bonus siplemantè e lè MLCA ou patenè nasyonal an kontak dirèk avèk ki de dwa pou ka man pare on egzanp denvestisman de avèk mizannèv plan sosyete a milya de dola la yon moun ki envesti dimil dola, gen posiblite pou dimil dola sa a pase de dimil dola a di milyon de dola selon lis de pri nan etap de a. Paske ap gen yon ogmantasyon de mil pousan de envestisman ke w fè a. Pa bliye ke senkant pousan de chifdafè antrepriz la, l ap vèse l a patenè li yo oubyen a kopwopriyetè li yo sou baz de dividand. Kòman w ka vin yon envestisè? Premyèman w ap enskri sou back office la, w ap jwenn yon lyen de moun ki envite w nan zoom lan, ou di mwens ou kab kontakte nou dirèkteman, n ap ba w posiblite pou konn kòman pou w enskri, w ap ranpli done de pwofil ou yo sou back office la, w ap rechaje kont entèn ou, w ap chwazi yon pake denvestisman e imedyatman w ap wè pake w yo nan back office la. Donk. Se tout posiblite sa yo ke konpayi a ba ou. Pa bliye ke nou gon kad, an tèm de kad jiridik e peyi e de konpetans pwojè MLC Engineering lan se Sent Lisi. Se yon jiridiksyon ki ofri n posiblite pou n resevwa de fon dan le mond antye. Gen yon kontra denvestisman ki siyen avèk chak envestisè sou platfòm lan nan sosyete MLC a e par yo yo akimile imedyatman apre ou fin achte yon pak sou fòm elektwonik e yo montre nan bakofis ou a. Tout teknoloji ki devlope yo y ap fè pati de pwopriyete entèlektyèl konpayi a e yo ap kapitalize. E jodi a, mwen kapab di nou si nou deside devlope pwojè sa, e nou gen vrèman anpil pou nou gaye, e dayè gon ansanm de patenarya ki kòmanse e fèt avèk avèk avèk des envestisè ekstwòdinè e e. nan mond la kapab fè yon patenarya avèk aparèy elektwonik, jwenn yon antant sou baz de kolaborasyon avèk MLC, donk se de done ekstwòdinè. E gen posiblite jodi a la pou ou kapab benefisye de 5 pousan de envestisman ou yo an kriptomonè si w deside envesti nan pwojè a, se sa an tèm daktyalite. E youn nan gwo aktyalite, nou konnen mache endyen an se yon gwo mache, Se yon mache ki fèk kòmanse devlope nan pwojè a avèk yon patenè nasyonal endyen ki fèk kòmanse devlope pwojè a. Nou gen plizyè lòt peyi ann Ewòp ki kòmanse devlope pwojè a, plis de peyi dAfrik, plis nouzotk ann Ayiti. Sa vle di ke MLC pa gen limit an tèm de tèritwa. teritwa, ou ka devlope l nenpòt ki kote nan mond lan, il suffit ke jodi a ou aksepte sou baz yon envitasyon avèk yon lyen, ou enskri nan pwojè a, ou siyen yon kontra de patenarya, ou siyen yon kontra denvestisman, ou pase. Verifikasyon e la ou nan biznis la nou pral fè wout la ansanm pou nal ganye gwo e ganye ansanm. Se te yon plezi pou m te pataje moman sa yo ansanm avèk nou pou m te prezante pwojè a e m espere ke nou te nou te edifye pa prezantasyon an e nou kab kontakte m pou moun kap swiv sou Facebook sou 46 25 66 24 Ou di mwen sou 36 55 55 95 si nou bezwen dè zenfòmasyon, ou di mwen dirèkteman sou entènèt la nou kapab inbox nou epi lè sa n ap ap ba w eksplikasyon sou kòman pou enskri, sou gen yon bagay ki pa klè pou ou n ap ba w eksplikasyon yon fason pou ansanm n al finanse pwojè sa ki se yon pwojè davni, ki se yon pwojè imanitè e ki se yon pwojè a karaktè sanitè ki pral revolisyone mond lan an tèm de teknoloji sa a nou pral ofri pou al pèmèt moun ki dyabetik yo gen yon vi ki fasil e ki pral osi pèmèt ke nou menm ki envesti nan pwojè sa a, nou pral gen de plis vali ekstraòdinè ki pral jwenn nou pi devan sou envestisman nou an. Mèsi a nou tout ki t ap swiv prezantasyon sa a. E m ap di nou ke vandredi pwochen, nan menm lè a, setè, ap gen yon lòt zoom sou pwojè a. M espere ke, mwen swete ke n ap la, mwen vle ke nou la, mwen vle ke nou envite plis moun vin tande pwojè sa a. E a la vèy de nouvèl an, ap gen posiblite vandredi, tout moun ki vle enskri yo, pou nou ofri nou 100 pa an kado. Donk vini vandredi, e n ap ofri 100 pa an kado a kèlkeswa moun ki vle enskri nan pwojè sa pou nou ansanm al devlope gwo teknoloji sa. Mèsi a nou tout ki te konekte e mèsi a nou tout ki pral swiv nou sou YouTube ak sou Facebook. Pataje enfòmasyon sa pou plis moun ka konnen l e envite plis moun menm jan avè w vin finanse gwo antrepriz sa a ki pral a lavni pote anpil pou nou nan pòch nou, pou fanmi nou, pou pitit nou e ki pral amelyore lavi zanmi nou, fanmi nou ki dyabetik. Mèsi anpil, mwen ban nou randevou pou vandredi pwochen, ke Bondye beni nou, mèsi pou tan nou ke nou te pase ansanm avèk nou. Babay e a byento.